Nou menm men nou. Tande men nou. Nou prezante peyi a kèlke nan nou men nou. Sa e nèg Kanaran 2. Sa e nèg Kanaran 2 an pèsòn ki la. E sa k fè m pa rele e m pa rele kenn kote. Pase mwen m son chèf m granmoun lakay mwen. E m ap fè peyi a konnen sa nèg yo panse a oubyen kote yo mal kalkile. Bay lajan tout lòt kote yo pou fè opoze. Vin gere bosko nou Kanaran. Pran nou pou pi fasil. Pou yo ka wè n ap travay nou byen kote mal kalkile. Ok Ariel Henry a 2 de yo met tèt nou ansanm nou panse se sou kanaran pou nou vin pran pòz nap travay leta ap fonksyone pou fè blan wè nou byen konte mal kalkile toujou apre tout sa nou fin fè pèp kanaran la pa bliye kay nou kraze yo men pitit moun yo men pitit men pitit mèt kay nou kraze yo men ni se kay manman nou kay papa nou redi fè san leta pat ba yo travay yo pat ba yo anyen ok men sa nou te ofri popil e jèn yo men ni men l tou nan men nou la. Ok m prezante nou byen. M prezante nou byen pou nou gade. Yeah sa e baz yo pap ka. Sa e taliban yo k la ok. Sa e team general Jeff la. Sa e di panse komsi w panse. Sa e di e nan goumen ave nou. Ou ka rezoud tout bagay. Ebyen nou menm nou pre pou nou goumen. M prezante nou byen. M prezante nou byen pou nou gade. Yeah sa e baz yo pap ka. Sa e taliban yo k la ok. Sa di team general Jeff la. Sa di panse komsi ou panse. Sa di e nan goumen avè nou. Ou ka rezoud tout bagay. Ebyen nou menm nou prè poun goumen jiskaske souf nou koupe. E n pap abandone. Kraze tout sa kanaran genyen. Nap kanpe sou de kob yo poun goumen avè w. Toutan souf nou la. E n pap janm bay vag. Ariel Henry dede o. E lè ke kanaran pa ka reziste anko. Pa gen ka anko. Kounye a nap pran lari. Nap mache antre nan lot zon. Poun fè jan w anvi l fèt la. Kòm yo k vle l konsa a tout de de o. Paske m pat janm konn leta te konn travay konsa. Dènye mesaj pou 2022 a ok. Demen si Dye ve kòm nou te di n pap wè premye janvye map leve avè l an grand lèt jan nan jan ok men sil te nou menm fè sa kap fèt la vin siye popilasyon an vin kraze kay li toujou fè ti cha pase devan voye bal jan nou konn ap fè l la fòm page je peyi a kwè pa gen anyen Se sa nou fè yo wè. Men yo bliye zam ki nan men nou yo nou pa konn al aletranje. Yo bliye si e menm leta ak ba nou li. Ok. Tout moun kap kritike kap pale kap voye moute yo. Many many. Yè jodi a 31 desanm 2022 m panse se dènye jou nan ane a e se konsa nou menm nan Kanara e nan baz yo pap ka e konsa nou te resevwa popilasyon an pou nou te di l E sak pase a pat pote nou byen l fè nou mal men malgre n pa gen gwo pou n ba yo e tout moun konnen kòb petro karibe e lòt gwo lajan peyi yo nan men ki moun yo ye se nan men pi gwo rezo gang yo li ye nou menm se ti rezo nou ye ok e nan men pi gwo rezo yo nou pa gen gran nèg ki gen gran yo pa vle pataje yo yo kenbe yo pou yo fanmi yo madanm yo fè ka aletranje al ret lòtbò e malgre depi yo tande vwa nou sa fè yo pi chimè e yo pap janm sispann tande vwa nou. Paske tout otan souf nou pa koupe, nap toujou still ap pale. Ok. Video sa m fè l kòmsi pou m te moutre moun nan ki eta kondisyon moun Kanara yo ye. Malgre menm jounalis kounye a la, plis se kache voye moute, yo pa vini pou vin gade nan ki kondisyon moun yo ap viv. Pou vin konnen, pou vin fè peyi a rekonèt poutan de vwa moun yo. E de fwa lè nou pale pou yo, yo di represyon. Nou ba yo. M panse ke gwo 31 desanm. Kanaran se baz yo pap ka selman ki konn pep la ki fe sosyal sa pou li ok e sa e ti bagay nap bay moun yo pou yo antre lakay yo menm le yo paka fe soup premye janvye men kan menm yap pase premye jou nan ane kap antre ya yap goute yon bagay kan menm se konsa nou chwazi fel. E se li ki e se li kap deranje sosyete. Donk e menm m te byen fè entèvyou sa avè w e André sil te kite m map voye kesyon sa pou w men m konnen l deja paske fò n tande kesyon an se se PM nan ki te demisyone men se a twa de te de reponn PM. Bon m te demisyone sou demann sou demann Martelly. Martelly te mande pou m demisyone. Pardon? Si se pou ou, ou t ap kontinye? Non, ekout, gade, mwen menm, mwen te vin fè yon djòb. Djòb premye minis lan, se pa yon djòb etènèl ke li ye, se yon djòb, si w gade byen, se yon mwayèn, yon premye minis la rete ant si mwa e 1 an. Sèl bagay, ok, pou, pou, M son moun lèm kòmanse yon bagay m renmen fini l donk te gen yon seri de pwojè m te kòmanse m te bezwen fini l men bon wap travay pou prezidan ok prezidan an mande w pou rale kò w rale kò w se li k konnen sa di ke se li k konnen sa k ta pi bon pou li a ok e se li ke ke ke m fè pratikman donk m pa m pa m pa yon stil de moun ke m pral pase ale nan radyo pou m di yo men prezidan mande m ale sesi sela non m pa. Mwen mwen te jije ke m te vin fè yon travay. Dayè m te kite travay mwen ok pou m te vin rann pou m te vin pou m te vin rann yon sèvis, pou m te vin ede nan yon pwojè ke mwen menm mwen te panse ki te yon pwojè ke m te ke m te kwè ladan l ok ki te vin ede peyi a. Paske mwen m pa t bezwen m te gen m te gen djòb mwen m te gen m te gen konpayi m ki t ap fonksyone trè byen. Oblije kite tout bagay pou m vin ede Michel Martelly ok paske ke a lepok mwen te kwè ke se ke li te vle fon bagay pou peyi a donk se sa donk se sa ki te ide a. Si m te jounalis m tap poze w kesyon wi men ou di l te vle fè Moun k ap viv anba tant. Premye jou ke m te kòmanse a, dènye jou lè m ale a. Ok. Sa a sèlman. Paske si w gade byen, si w konpare 17 mwa sa a ak 17 mwa k sot pase la a, ok, kote ke tout bagay friz, pa gen anyen k ap fèt. Ok. Paske sa k pase a, se ke nou pèdi, m kwè ke mwen menm, nou pèdi sètènman, oubyen nou te souzestime tout moun k ap bay, k ap pote nan radyo, ap pale anpil, sesi sela. Mwen se youn nan moun a tout sa w tande moun ap pale Edo lè mwen sòti mwen ekri kou dè kont pou fon odit de jesyon m ok malgre tout sa w tande moun ap pale sesi sela premye sa m fè se ekri kou dè kont pou fè yon odit de jesyon yo fè pli de 2 zan dodit 2 zan dodit, de 2014 a 2016 yap odite tout dènye depans ke m fè. Nou gade, dapre mwen de revizyon mwen 6000 dokiman, plis ke 6000 dokiman. Apre ba la yo ba nou, yo oblije ba nou 4 rapò, ok, pou 2 rapò pou ministè, pou premye minis, pou primati, 1 rapò pou plan, ok, yon rapò pou ministè afè etranjè kote ke yo di ke yo pa jwenn okenn tras de malvèsasyon ki fèt nan gouvènans ministè yo. Donk gen 4 rapò pozitif kou dè kont. E mwen se yon nan premye minis yo tou ke Venezuela ki se donatè, peyi donatè a, li odite pwojè ke n te fè yo. Paske moun yo ap mande kot kòb petro karibe a ye toutan. Enben sa ankò son atak politik li ye. Paske lè w ap gade, lè w ap gade kot kòb petro karibe a, petro karibe a kòmanse depi an 2006, 2007. E l kontinye an 2016. Men si moun bezwen konnen Tout sa w wè k fèt nan Jakmèl yo, se ak kòb Petro Karibe a yo fèt wi. Donk si w ap mande kot kòb Petro Karibe a Jakmèl, fò w al sou wout Jakmèl Lavale a, fò w al sou sant spòtif yo, fò w al sou pon an, fò w al sou wout ki asfalte yo, fò w al sou fò w al sou sant de konvansyon an, fò w al nan bòdmè a. Se la kòb se la kòb yo ye, se pa lòt kòb yo ye non. Alò sa k vin genyen ankò yon fwa, se menm jan avèk definisyon stad kont sant spòtif. Sa stad sant spòtif. Sant spòtif stad. Mwen renmn rele l stad, tout moun di m fò m te dwe rele l sant spòtif paske nan limajinè kolektif de l ayisyen on stad se on bènabeu, on sant spòtif se sa nou se sa nou se sa k te fèt la. Ok e ankò yn fwa pou bagay sa fò w konprann bagay la byen. Se pa menm, se pa menm nou menm ki te menm kontrakte fim yo, jan m t ap di a. Twa ka nan pwojè se konsa yo ye. Men kòm s on bagay politik ke l ye, kote ke fò, fò w akile yon moun. E ankò yon fwa, m ap di w, m pral fè yon presizyon de marque. Nan, nan mande kot kòb Petro Caribe a, tout moun gen dwa mande sa. S on bagay anòmal ke l ye. Bon, mwen menm mwen ka mande sa paske ke m pa t la anvan e m pa t la apre. Pandan m te la a, mwen konnen nan pwojè, si w vle kòm minis planifikasyon, m konn ki pwojè ki fèt. Men chak moun responsab pwojè yo. Donk m te gentan mande menm bagay la. Epi pa bliye tou Edo, lè nou te la a, si memwa nou pa kout, tout pwojè ke n t ap montre nan televizyon lè mèkredi swa nan konsèy gouvènman an, tout pwojè ke n t ap montre nan televizyon, avansman pwojè sa yo, Enben ak ki finansman pwojè sa yo te fèt mezanmi? Sa avèk kòb ki pran kay la. Gade kesyon sa a, ou fèt di l la a. Misye poze w kesyon sa la a. Pierre Profil ki poze w kesyon an. Mwen salye w ak tout, fòk, fò m li kesyon paske moun ki sou radyo a pa tande kesyon an. Senatè Eddo, mwen salye w ak tout. Èske nou panse ke gouvènman Lavalas te bay rezilta selon ou menm? Ok. Premyèman, gouvènman Lavalas ki sa l te fè, ki sa l te ye? Li te yon mwayen pou te deplase tout gouvènman an, ok, de minis ki depi lè sa a m pa janm kwè te deplase nan biwo yo ki al sou teren an, ok, pou al wè, pou al wè pwoblèm ke abitan nan zòn yo genyen pou ba yo solisyon epi pou debloke dè desizyon, pou debloke dè pwojè. pou debloke de desizyon, pou debloke de zide, pou pale avèk moun yo. Paske yon gouvènman la pou l sèvi yon popilasyon. Donk èske l bay rezilta? Absoliman. Absoliman wi. E m ap di yon bagay, fò l te kontinye. Paske si l te kontinye chak de samdi jan l te fè l lan, e ke gouvènman yo, minis yo, olye yo chita nan biwo nan èkondisyone, yo deplase sou teren an, Yale yal wè mizè, tribilasyon ke popilasyon. Mwen menm lè mal pran kòt de fè, se kòt de fè m dòmi. E map di w yon bagay Edo, apre kòt de fè ou konn kote m ta pral dòmi? Ou konn kote pwochen gouvènman lakay la te ye? Hein. Jis anvan ke yo bwote m ale a. Hein. Site Solèy. Li pat gen tan fèt li menm. Se Site Solèy. Non l pat fèt paske yo te fin bote malye. Se site solèy, se site solèy ke bagay la fèt. Ke nou ta pral fè l. E, e map di w yon bagay, sa anpil moun pa konnen. Nou ta pral dòmi site solèy. Nou ta pral fè nwit lan site solèy. Ou wè de kote nou pase a, a jounen jodi a, kounye a pa menm ka pase nan zòn nan. Ou pa, si w pa vle pran 2 bal. Donk, èske l bay rezilta? M panse ke kèlkeswa sa w fè a, w ap gen de moun ki kontan, w ap gen de moun ki pa kontan. Men, sa se klè. Sepandan, lefètke ou kapab deplase de moun ki kapab pran de desizyon, pa egzanp, ou deplase minis TPTC a, ou mennen l al gade avansman wout Kòt de Fè a,